Mwen telman la lontan zanmi. Bon. Bon pou vweman. M salye nou avek yon bel bonjou. Mwen menm Denis nonm pam rele Denis Blaise. Men pou moman, n ap gade. Kote nou kanpe la a, sa se fontèn palè a ki la a. Pandan fontèn palè sa a te la a, te gou gran vit miwa ladan l. Men etan kay la vle de si de bwa kajou. Men menm lè sa a tou g'on dlo ki desann kay anba legliz sa a w ap gade la a, ki boule la a. Men menm lè sa a tou. Lè w deja deyò, ou pa ka bay fas konsa pou wè vale a, w ap soti depi an potal la kote nou te soti anba a, ou antre pa do, ou wè pale san sousi a. Sa vle solèy la vin plake nan vit la, li vin fè w reyon an lakansyèl, ou pa ka wè pale a an fas. Se pa do pou w antre pou wè pale a. Men, pou w twouve de lyon ki devan paj Pòtoprens lan, Apre lamò Kristòf, yo pa ta vle pèdi senbòl sa yo, yonn te chita isi a la, yonn te chita la. Apre sa yo te vin transmèt yo, li pote yo devan palis Pòwprens la, se la yo te ye. Men, pou byen di, nan pòk Kristòf tou, pa t gen siman ki te fè konstisyon an. Se te san di bèf, san rès trav, li te pran kann a sik, jelatin nan, pye bèf la, li te bouyi yo, li te bat, mete nan lacho a. Pa t gen siman nan pò Kristòf. Ou menm lè w ap manje pye bèf la, w a kouman bon gou. Men pou anvan nou rive pi lwen, n ap gade zòn sa a, se la li te gen twalèt Kristòf. Chanm Christophe pral fè nou anndan lakou a, men pou anvan nou rive lan m pile mas eskalye sa, m ap fè nou kouman wè la nan pòt Christophe pa t gen afè telefòn. Kouman li te konn sèvi? Wè, sòlda w antre anndan la, chak sòlda a anndan yon pòs, l ap fè pòs la. Menm kote a, si yo wè w ap vini depi anba, eskize m, Quelqu'un arrive! La ou te kanke a riv la, sa vle di la si zam ou t atè, ou gentan pran l pou mete w debou. Sa vle di sa ba sa, sa ba sa pou jiske rive nan lakou a. Sa vle di gen moun k ap reyini tou anndan lakou a. Nan menm lè sa tou, n ap gade la a te gen de legliz nan Pò Kristòf. Legliz sa nap gade lòt bò a la, kay vè a e blan an, se pou sòlda yo li te ye. Sa kote ki boule a se pou fanmi wayal. Lè w di fanmi wayal la, legliz pa nou a pa ken a sòlda a pa, ou pa gen nin dwa pou ale la, ou menm ou pa gen nin dwa pou ale la. Se konsè yo fè. E vrèman tou. Pandan n ap rive nan monte anlè a, Christophe li menm, lè l te rantre o Kap Ayisyen se yon fòm yon ti bilan. Li te sot nan ti peyi zile te rele La Grenad. Se lè l te soti. Nan menm lè sa vrèman papa te vin santi l pè, y ap, Christophe ap fè twòp dezòd ansanm avè l. Li di Christophe y ap voye l nan Ayiti. Lè l voye l nan Ayiti, lè l rete o Kap Ayisyen, nan epòk Christophe pa t gen elikoptè, pa t gen avyon, se yon bato l te vini, yo lage Christophe nan vil la. Nan menm lè sa, si nou chonje Wa Anri Kristòf la, yo di otèl la, men son boulanje i te ye. Nan menm lè sa tou, anvan nou deplase tou, nan Pò Kristòf pa t gen afè penti. Se te yon fèy yo te rele fèy otansyè, i te pran chabon, i te konpoze i. Sa se fèy la, sa e chabon an. Nou wè? Se konsa yo te konn baze tout komisarya tou, se konsa yo te vin pran tout modèl anba Kristòf la. Nan mout anlè. E avan nou pase pa isi la, nan epòk Christophe, pou mete konn la te konn sèvi. Christophe chita kote nou te kanpe devan fontèn la, se la tout solda vin chanje inifòm. Pase lòt bò a, chanje inifòm, vin pat avèk yon lè inifòm. E vwa Mately te de sistèm, sa se lè ou te konn apèsi se moun k ap danse teyat anlè a la. Tout moun chita la, tout moun chita dèyè Kristòf, ap gade moun k ap danse teyat. Se la esè ou te. Lafòt se avanse. E pou byen di tou, si nou kanpe la pou nou fè yon pi bèl pozisyon tou. Wap pran sa la. Se lè li te konn fè sòlda yo, li te fè reyinyon avèk sòlda yo la. Se lè li te konn. Men, Christophe, lè li te rantre Milo, se nan menm jan m t ap di nou kon bon ti bilan. Men bitasyon an pa t pou Christophe. Kouman li te ye la a, se te pou Sansousi bitasyon an te ye. La Christophe vini, li wè ti ganm nan ap sakle nan lakou a. Pandan li vin fè sa, ti ganm nan ale pi kouri. Li di, se pa pou lòt bagay ki fè m vini, se pase gen bèze fè yon ti kay menm kote San Sousi vin bay la. Se la San Sousi te premye bay. E vrèman, Christophe se yon nèg ki te gen anpil lèspri. Chak fwa San Souci ap fè parad ale vini nan lakou a avèk yon ti bourik, San Souci pa konn si gon pyès ki prepare pou li. Christophe vin fè yon gwo tou, li plenyen pay. Pandan li vin plenyen pay la vrèman, Christophe ap galope, San Souci ap galope, galope, galope, epi San Souci tonbe nan tou a. Lè San Souci vin tonbe li mouri, yo te vin fè fineray a San Souci. Menm kote a la sitèlman Christophe se sèl ki ebèje menm kote a li vin pran sa la men pa ki vin fèy la nan menm lè sa vrèman la ou di ki fè yo rele palè san sousi a se paske yo te di mèt bitasyon san sousi yo bay pote non san sousi a. Milo, ki fè yo rele Milo se paske te li mèt bitasyon an Milo. Okap se menm jan, yo rele Okap, men se te mèt bitasyon ki te Okap. Yo bay pote tout zòn yo. Sitadèl la, ki fè yo rele Sitadèl Lafeyè, se paske yo te li mèt bitasyon Lafeyè, yo bay pote non Lafeyè. N ap moute la, m bay moute nou twalèt pou sèten. Nou rive yon moman la, Pale San Sousi te fin acheve. Se Sitanda pa t janm fin acheve. Men sa k fè nou vin wè yon riz konsa, se te apre lamò Kristòf, te gen yon gran tranblemanntè ki te pase 1842, ki te vin kraze palè a, li te kraze Okap antyè tou. Lèy vin nan bezwen la sa se twalèt Christophe la kite la lèy vin nan bezwen depi vini louvri vann nan dlo a pwè avèk tout pwesyon el jete anba nap gade anba isi a la se la simityè a te ye kote gen tòl sa yo la yo pat la depi sou Christophe se la simityè a te ye nan menm lè sa tout gwo ofisye yo la yo te mouri yo pat te yo nan simityè a se te anba legliz la yo te antere. Aktyèlman la, sa se wout sa ki pèmèt nou pou nou ka rive yon dezyèm pakin pou nan Sitadèl la. Li pa t la depi sou Kristòf. Se ISPAN ki vin transmèt wout sa la depi sou Pwezidan Jan Klod yo te fè l la. Janm tan sa, nou chonje te gen tinèl. Lè w konn men Kristòf nan Palè San Sousi e koute nan Sitadèl. Lè w konnen nan Sitadèl, Yn aparèy sa sisi te fèy tou pou kontre lèdmi. Lèdmi pa t janm ka dezète pou yo wè kote Kristòf te ye. E menm lè a tou w ap travay, lè w kale wòch, lè a parèt Kristòf parèt sou ou pa w konnen. An wout anba tè. Pwèl fè nou wè fasad palè a kote te gen kazèm, prizon, lopital, an nou fè yon ti avanse nan istwa a. Gen ki manke kap fann yo pa just exactement wi. Bon lot ba se kazem, prizon, lopital tout se etiaw te ye. Sa se la piscine nan te ye se la ou te konn benyen. Wi e gen 2 mach eskalye yon mach eskalye isi yon mach eskalye isi pou desann anba. E vwèman tou la te gon gran jaden flè. Si pa vye volon kanalizasyon lot bo a. pou pwan dlo sou tèt, i louvri sa pou fè awoze jaden flè. Sa wap gade ki kanpe la. Sa e siklòn sa? Egzakteman. E debandman sa vwèman, se sa m tap di nou la, sa se fasad palè a nap gade la. Sa se fasad palè a. E m pral moutre nou anndan chanm lan kote tèt si e tèt li tou. Anvan nou deplase la, map fè nou wè isi a la. Te gen chanm fwad, te gen kizin. N ap kontiye avanse pandan se tan. Sa e chanm fwad la. E chanm fwad la. Lè yo di chanm fwad sa a, sa vle di nan epòk pa t gen frijidè. Se konsa yo te fè sistèm lan, apre 15 minit, fò de lè li enben yo pou bèy yo ap pete, I louvri pòt la pou fè netwayaj pou i mete bay deyò. Menm lè sa tou dlo a pase, i desann e i nan twalèt la kote m t ap montre nou anba a. Li kenbe flòch. E vrèman, s on kote k pa janm kenbe cho. Lesesyèl te vin arive brik yo te fabrike brik yo nan zòn sa yo rele la Lasnal. Se la yo te fabrike tout pyès kanno nou pa wè la a ki nan Sitadèl la. Sa se kizin nan. Kizin sa a se is. Laden, yo mete materyèl laden. Nan epòk Krisòf nou te konn yon tannde. Kounye a se istwa ki fè yon biwo laden la. Menm lè sa tou, lè w konnen Krisòf pase la, konnen ale, e poutèt li pase pa lòt bò, li vin siveye si w pap pwazone manje a. Depi w pwazone manje a, plas ou pa la. Bon, nou rive yon moman la, pou nou gade chanm Kristòf. Men anvan nou antre anndan chanm Kristòf la, m'ap ban nou esplikasyon la. Sal, zòn sa n'ap gade la, sa se la bibliyotèk li te ye. Bibliyotèk la se la li te ye. Lè yo di bibliyotèk la, ni se sa ki vin lave tou lòt bò a la sal a manje. Yo ta liyen tout tab, tout moun, midi, vin manje. Lòt bò se sal kouti. Lè yo di sal kouti a, se la kote yo te konn ap koud pou inifòm pou militè yo. Me vwèman n ap rant anndan la, sa se chanm Kristòf la. Bon sa? Wi, sila a se chanm Kristòf la. Bon. Nou rive yon moman anndan chanm Kristòf la. Kouman li te konn sèvi Kristòf li menm? Gen moun ki di, Kristòf se konsa li te rete, li te tiye tèt li. Te gen yon fèt Notre Dame, 15 Out, ki t ap fete o Kap-Ayisyen. Pandan yo te vin t ap fete o Kap-Ayisyen an, Kristòf li menm te vin yon dam sou yon ti bourik. Lè li konnen dam lan ap pwey, epounan dam lan byen lwen, Menm kote a, Christophe frape Pierre di dyab kannay! Pouki wè li renmen dam lan li pa ka kwaze avèk dam lan. Dam lan kase tèt li sou ba Christophe. Li di si Prisca ou renmen m, li pral se sou mès nan legliz limonad li ap rete tann Christophe. Nan menm lè sa vrèman, Christophe pa fè ni de tèt li vrèman pliske dam lan ap tann li, li kase tèt li vin nan palè san sousi a, li ranpli tout sòlda yo, li pran cheval li, li ale limonad. Li pa al okap ayisyen ankò paske dam lan t ap tann li. Nan menm lè sa vrèman sorry lè li fè sa la Christophe rantre andan legliz la li chache dam lan padon mwen dam lan si moute si desann dam lan vin envizib lè li vin envizib la e se dam sa kapab li vin transmèt on prèt kapab li vin selebre mès la ou konnen se te wa li te ye li chita devan li santi li anmerde nan menm lè sa vrèman. Lapè a gade mont li, li wè lè a kòmanse pou fè mès. Li wè tout apoun lapè a vini ake tout afoun kay yo, li di monpè skize m, akilè w fè mès? Pè a di non, ou chèf nan pa lò, mwen menm chèf nan pa asanm. Lè y vin tande pè a pa lave y mal. Y mache w pè a pi ba p yon souflèt, pandan y leve men an, y vin gon kriz ki vin pran y tonbe y paralize. Lè y vin paralize a, sòlda yo mete Kris op kanpe, y rete o bò kò, yo te vin transmèt li nan twazyèm etaj lan lè la. Lè yo vin transmèt li nan twazyèm etaj la, men, gon sòlda ki wè yo vin avèk Kristòf, yo monte avè l, y a kote madanm li, te rele Mari Lis Kwa David la, se te madanm Mayi a, sa se yon lòt dam dam esplike yo la ki te, y te file. La solda o lè sa tou kolonel polin te renmen madanm li i di kan madanm an vini yap tiyey apre yap tiye tèt li menm kote a vweman i gon solda ki retounen i di kolonel polin pa voye madanm lan nan menm lè sa lè i wè madanm an pa vini mete yon bal lajan nan kè la i le 8 oktòb 1820 se i menm ki tiye tèt li pa li menm lè madanm lan tande bri a fèt i voye yon solda Vin wè kote Christophe tonbe ak grann san e pandan Christophe mouri. Madanm lan pran 4 sòlda leve kadav la a e vin transmèt li nan lakou sitadèl la. Yo antere sekrètman nan lakou sitadèl la. Yo pa konn sa moun sa yo devni. Apre lanmò Christophe, madanm lan te vin santi li pè, pa de vil ke yo te asasinen an Ayiti, li te pati nan Itali, se yon Italyen li te ye, e vrèman pè fè l wè foto madanm li anndan lakou a. Sa yo nou wè m ap remase la a, gen moun ki jou poste yo nan pòch a yo kòm yon souvni. Se sa yo rele adwaz. Se avèk adwaz li te kouvri Palè Sansousi a. Gen moun ki toujou kenbe yo pafwa e konn gen moun ki gen sik yo konn mete yo nan pòch a yo son bann ki te la chak moun te vini yo sa yo fè yo pwan yo yo mete yo yo mete nan pòch a yo men pou anvan nou lese la tou men masas karyè a kote te pase pite moto ale pite dòmi nou kontan pase. Sa men masas karyè se lè nou te. Vue a Yon bel otè wap gade vue anba wap fon bel video. Doum nan ta te kraze pa tèt doum nan. Se Stanley Vincent ki te fè doum sa 1833 li te stowe l. Se 13 avril. E vwèman se sèlman doum lan pòt yo ki boule. Nou menm Kise a nou te vin an maj tout moun soti anpil moun pou vin rete rekipe sa ki nan tout ban yo la nou te mete andan lakou pou Nan pò Christophe se sa m tap di nou pat gen elikoptè pat gen avyon se yon bato yo te vini nan menm lè sa achitèk yo ki tap travay avèk Christophe la yo te rele Christophe yo t al vizite nan peyi a yo paske yo te fin fè tout bagay avèk Christophe. Men Christophe se yon nèg ki te gen anpil lespri vrèman, li poze tèt li kesyon, li di si nèg sa rive nan pè a blan ap vann plan an. Menm kote a Christophe moute la, pandan bato ap travèse, li ba nèg yo yon ti drapo. Lè rive nan fon lanmè a, nèg yo leve drapo a, nan menm leve drapo a yo tiye nèg yo. Pa gen yon moun ki chape. Paske si yon te gen ki te chape yo ta pran vann plan an. Sa a pat gen valè. Se pou se ti achitek yo. E vrèman tou, si latinal la te ye, m t ap di nou tou, li antre la, li vin nan palè a. On pòt antre, on pòt soti. Sa ale Sitadèl. Wi, Sitadèl. Sa moun yo ap gade la wi. Wi. Se lè y pase epi nan Sitadèl la. Lè y ap vini y antre anndan. Bon, sa nou kle nou apre lade la a, kout mayaj. So, lè w t ap maye li, moun nan t maye l, apre sa pou w ap fè pase, pou w ap antre, pou w al nan tènè lakou a, pou w al li asiste pou moun k ap fè manje, tout bagay, chèz kote w chita pou w fè diskou, se anndan la. Pou sa lou. Mande sa lou la. Li mande si ou gen ID. Si ou gen pyès wap rantre. Ou pa gen pyès, yo retounen yo mete ou nan prizon. Se pou ou gen pyès pou yo gade vizite ou a. Ou pa rèd sa lou. Ou gen pyès ou rantre. Ou pa gen pyès yo mete ou nan prizon. Divizye an 2 pati, lòt bò se kay madanm li, isit se kay wa a. Pye bwa sa n ap gade la ke yo vin anchene la, yo pa ta vle pèdi, yo te vin ispò vin mare y, pi vin remanye la. Se anba yo rele Ab de la Jistis, se anba yo te konn fè jijman. Te gen yon gran tab, fèy yo pa t konn tonbe atè, se anlè tab la chak mwa tou moute pou al remase fèy pou al jete. Nap gade te gen 15 mab ki te fè dekorasyon palè a. Sa wap gade la. Apre lamò Kristòf, te vin gen anpil piyajè, yo te vin pran 14. Yo te leve yo. Sak fè sa enterese paske li gon fè ki kenbe y, ki fè yo pa leve y tou. Sa se te foto madanm li pou te fè dekorasyon palè a. Yo bay yon kout mas. Pandan yo vin bay kout mas apre yo wè li paka souke. Repitasyon fè kenbe anndan. Fè a kenbe anndan la. Fè yo pa leve an la. Sa se ton mab. Son mab li ye? Wi. Tèt chaje. Adeyèm, li fè ton mab. Ay madanm ni? Li te yon fanm blanch? Di nou ki moun ou ye epi kisa ki mennen w isit? Ah se non mwen se Sante, mwen fè video avèk photography de lòt peyi a, America. Mwen fè yon gwo jan, gwo bagay avèk moun. So mwen vin la pou mwen repoze, cause mwen travay twòp. And premye fwa mwen mache Citadelle. So, koun ya mwen Koun ya ou palave mwen moun diferan So, I'm different right now Kèz I'm excited right now Because of coming to the Citadel and I'm experiencing this and walking to the top and I didn't take a donkey actually walked up to the top and um, experienced it itself and coming down and experience with Scoop TV Opinion Kounyea so nou konnen nou ap vini ansanm nou pale and kounyea nou pale avèk nou but nou fè gwo bagay nan lòt peyi a and map bay yon chans pou tout moun konnen kijan li ye nan lòt peyi a and konnen kijan li ye kounyea nan la pa pè vini la don't be scared of here they are very welcoming to tourist I know covid happened but they want people here yo vle moun la yo vle wè moun la. pou vini pou wè bagay lan and I'm telling you if you have to be strong pye ou bezwen fò ou bezwen fò do ou ka al sou yon choval or a donkey but all I can say you gotta be strong to make it out here but this is something for the heart pou kè ou pou lespi ou bezwen vini si ou ayisyen ou pa vin la pa konnen si ou ayisyen ou pa ayisyen me di sa deja ou ayisyen ou vin la ou pa vin la ou pa ayisyen e mwen. Ti jan, kòman m ka di sa, wè lang lan yon ti jan lou e sa ta lese konprann ke ou pa p viv ann Ayiti, donk w ap viv nan lòt peyi. Èske se premye fwa w vin isit? Se premye fwa mwen vin isit, but mwen vle viv la. Se jan mwen viv la. Mwen gen yon timoun, mwen pran swen de li e li renmen bagay konsa. Li fatige ki jan li ye nan lòt peyi a. Yo fè moun nwa mal. Yo pa trete loun bon. Um, nou an yon. So the the other place that we have in America, they don't really treat the black people good, and we see here we can help out with the Haitian people here financially. I mean, it's it's a different thing. The Haitian people they know the area, and we know certain things which we can help them with, and we need to take these skills that we have in America and actually bring it here and let them know. Where there's other countries, they take their skills and they benefit. So maybe l'autre pays, Yo pran yo vin la yo konesans yo genyen yo pran but nou menm ayisyen nan lòt peyi a nou bezwen vini konesans nou and ede ansanm se sa me vle pou di tout ayisyen so ou pale anglè ou pale ayisyen kreyòl ou bezwen tande vin la vin vin nan sididèl yo wè tann ou yap wè tann ou yo gen manje anba ju anba si ou bwè yon ti gout wap wè si ou vle mache yon bwè se ou menm. Apre 2 jou, bon, si ou pa bwè, ou bwè glo, w ap byen. Donk, alò, ou vin la, nou wè w avèk kamera w, w ap pran 2 imaj. Lide a se pèmèt lòt moun wè sa k gen nan peyi w epi vin vizitè? Wi. So, mwen fè yon gwo bagay ko Juneteenth. Juneteenth, yon bagay mwen pale avèk ou deja. Juneteenth, is when the slaves did not know they were free in America. And this is something even the Haitian community doesn't know. So um, I recently did a, a I worked with an organization called Juneteenth NY, and um, we did a big concert, a festival, and festive, and on film by pour Monsieur Noir pour, pour monsieur, pour papa, qui prend soin moon. So we did a big ceremony for um, the black men in our community. Um, we did a festival for the community. And we also did a concert, which was on a Sunday, which was amazing for the community. That was part of Juneteenth. And um, we actually spread the word out and um, we got it out. And then next year, la semaine, yeah. Oh, okay, so nous faisons gros bagage, nous faisons gros... Um, festival, nou fè yon concert, nou fè yon pil bagay lan lan lò peyi a. So kounya mwen t vin la pou pran repoz cuz mwen te trop pou mwen. Mwen te gen yon gwo travay lan, mwen te gen lòt travay so mwen te you know mwen tap desann. So um fanmi mwen di ah vin Ayiti, pran yon repoz, al bak travay. So se yon pran repoz. Men mentenan e alò nap poze yon dènyè yon dènyè kesyon e Nou konnen peyi a l ap travèse yon kriz san presedan e notamman kesyon ensekirite a. Ensekirite anpil moun pè peyi a sitou moun k ap viv aletranje yo. Yo pè vin an Ayiti pou yo pa viktim notamman de kidnaping. E ou menm ou brave danje a kanmenm e avèk ki santiman ou vin isit? Non men ou pa pè. Pa pè non okap ou paka pè. Pa konnen potoprens but yo di mwen deja pa fè yon bagay la yap koupem yo di mwen sa polis di sa lot moun yo di sa nan peyi sa nan okap yo vle fè kob yo vle moun pou fè kob se sal nan tèt yo mwen wè sa deja so si yon ayisyen vin nan okap sèl bagay mwen gen di Yo bezwen remase salte yo. Sèl pwoblm mwen genyen pou okap moun yo bèl moun yo bon yo trete yo bon manje a bon fi a bon e se yon fi gason yo yo gwo wi yo gen yo pli gwo de mwen menm mwen bezwen kase sa ou gen gason ou pa bezwen kase yo travay ou byen yon fi yon fanm ka kou fon mwen fwaye so gen gason la fi pa pou mesye sèlman. Ok so vin la nan okap ou gen moun kap travay nan kay mwen li travay yon bon gason la ou gen gason la kisa ou vle ou konnen kote yo ye tou trè byen nap remèsyew. Wi mèsi mèsi avèk scoop TV opinion.